Yo fè manti pase pou verite, yo fè verite pase pou manti, yo fè inosan pase pou koupab, e koupab pase pou inosan. Mwen menm, mwen di l petèt plizyè fwa deja nan diskou a, mwen manke peye de lavi m. manipilasyon sa yo. Mwen deside pale kounye a paske fò pèp la konn laverite. Fò pèp la ka klèman idantifye kiyès ki nan kan l ak kiyès ki pa nan kan l, kiyès ki zanmi l e kiyès ki ledmi li, kiyès k ap di laverite e kiyès moun. Ki nan manti avèk li. Ven mwa aprè lanbi a sonnen, klòch delivrans lan rive, fòk pèp ayisyen jwenn jistis pou gwo blan ak asasen ki touye prezidan Jovenel Moïse, se sa n pral eseye tande ak Stanley Lucas ki t ap pale jounen jodi a la aprè 20 mwa asasina chèf leta jan n konnen l ki te fèt nan mwad jiyè pase yo. Bonjou bonswa tout moun kèlkeswa kote ou ye sou latè lè ak moman ou pral tande epi gade video sa mwen gen plezi poum enfòmew pa bliye ou sou Sophia TV 83 rezo paw la rezo enfòmasyon. Aprè nouvèl la te fin tonbe finalman yo mete anba tè ansyen premye minis Gérard Latortue epi te genyen 3 ansyen minis ki te prezan Nan moman fineray la, genyen 3 ameriken yo kidnape sou fwontyè Meksik la, bagay sa lage gwo tèt chaje e yo akize yon gang ayisyen kap fonksyone lòt bò a, yo ta fè kwè se yo menm ki ta vòlè yon dil e sa w tande a la, gwo deblozay pete, ayisyen nan kouri, mafya meksiken yo lage kout ke kout pou fini. ak tout Ayisyen nan zòn sa. Anpil pwen nan nouvèl la pou jodi a e nou pral chita konsènan asasina, lanmò Jovenel Moïse ak reyalizasyon yo, se sa m pote pou nou nan nouvèl la e Stanley Lucas Busta-John a laparèy, plis detay pou koulye a la sou Sofia TV 83. Jodi a m vle ke tout Ayisyen, frè m, sè m yo, fòk nou fyè de sa ke nou menm nou ye. Mwen menm mwen vle ke nou fyè de sa ke nou nou kapab. Yo pa vle. Ou pa wè nou gon polis an Ayiti? Kisa yo fè l? Yo kenbe polis lan. Yo pa vle frè nou yo, sè nou yo travay. Yo kraze mantalite yo. Yo bloke yo pou yo travay. N ap gade. N ap gade nan lame nou, chèf lame a, l ap kriye, dlo ap sot nan zye l pou l di li vle ede peyi an. Yo pa vle kite l ede peyi an. Se anba sa nou pran jodi an. Madam Lalime bloke tout enstitisyon yo, poko janm gen moun ki pou kanpe lan figi yo. Pandan ke lakay pa yo, n ap fè de grand choz. Lakay pa yo, nou lan gwo, nou lan tout gwo gwo dosye lakay pa yo. N ap anbeli lakay pa yo. N ap mete de lwa lakay pa yo. N ap anrichi lakay pa yo. Men lakay pa nou, yo pa vle nou fè anyen anndan lakay pa nou pou ke lakay pa nou pa devlope. Sa n ap gade la? Sete yn ayisyen. Yon ayisyen ki fel etazini. Sa se byen pa ayiti sa ye. Li pa fonde pa yn ameriken. Mwen vle ke nou konprann sa. Li pa fonde pa yon ameriken. Li pa fonde pa yon kanadyen. Li pa fonde pa yon fransè. Li pa fonde pa yon jwif. Li fonde pa yon ayisyen. Quelle fierté! Yo pap di nou l. Medam e mesye nou pral rantre avèk nou konnenl deja frè nou nan entènasyonal la kap fè yon travay ki pa gen pri avèk nou Stanley Lucas sou dosye lamò 20 mwa lamò prezidan Jovenel Moïse ki pral fè yon rale pou nou frèm sèm yo avèk nou Stanley Lucas Stanley kòmanw ye mon frè. Aprè 20 mwa Stanley bilan pou nou e fon ti avanse pou nou Stanley. Ooh anvan fè bilan andedan peyi a tankou deyò peyi a sou kiyès ki touye prezidan an fòm raple tout moun ke 20 mwa pèmèt nou wè ke konplo a se pa sèlman pou te touye prezidan Jovenel Moïse kòm aryè santral pèp la, men konplo a se te yon konplo kont le pèp ayisyen. Poukisa m di se yon konplo kont le pèp ayisyen? Lè nèg yo fin touye prezidan an, kisa nèg yo fè? Kannal ki te dwe pran priz sou rivyè Masak, pral wouze tè nan 3 depatman jewografik, Nò, Nòdès e Nòdwès, nèg yo kanpe l an favè dominiken. Sa vle di ke nèg ki nan tèt leta a ki tiye prezidan an, yo an konplo avèk dominiken kont le pèp ayisyen. Ki sa yo fè ankò? Santral eletrik ki te dwe al bay kouran nan 6 komin nan depatman Nòdwès lan ki pare, Menm jan ak santral 60 megawat ki nan Kafou a ki ka mache depi mwad Jiyè, avèk motè tou nèf ke yo mete nan Sent Filomèn Okap pou bay pèp Okap kouran, yo kanpe tout. Tout motè, tout ponp dlo ki fonksyone a enèji solè ki ka ede peyizan avèk solèy la ponpe dlo. pou vin wouze tè yo, yo kite ap wouye. Tout materyèl lou ke prezidan an ta achte avèk izin asfalt pou al fè wout pou pèp la, nèg yo kite ap wouye, y ap demonte yo pou al vann pyès yo. Lè w gade nivo sekirite a, jan prezidan an te kòmanse kòmande ekipman pou lapolis pandan yo t ap sabote l. Sa e Dimitri Vorbe ki te fè operasyon Vilaj de Dye a echwe paske li te voye enfòmasyon bay Izo. Ou wè ke jan nèg y ap maspinen pèp la ak gang yo e lavi chè a, ou wè se yon konplo kont le pèp ayisyen. Donk sa w vin wè la a, konplo ke nèg yo t ap fè se pa sèlman yon konplo kont Jovenel Moïse, se yon konplo kont le pèp ayisyen. Koulye a ou pral fè bilan. Nan ki pwen goumen pou jistis nan ye andedan tankou deyò peyi a? Lè pèp la fin rele anmwe son pakèt radyo poukisa FBI blan an poko arete Vente Mia, Arcangel Pretel, kòman rele lòt lan ankò Entriago, Bergman, FBI kouri arete yo 19 mwa aprè. Koulye a, si arete nèg sa yo. Fò yo vin ban nou. Ki pwochen etap la? Wi. Sa e ti pwason yo. E ti jwèt koken k ap fèt kòm si ou pran kèk ti pwason epi se avè yo ou pral fè pwosè. Ou pa ka ban nou pou sa, se yon pèp nwa entelijan ke n ye. Wi. An n gade ki pwochen, ki sa pwochen etap la ta dwe ye. Ok. Pwochen etap. Lè w fin arete. 4 blan sa yo k touye prezidan nap pale de deyò peyi a nou poko antre anndan anvan yal fè tantativ pou touye prezidan 7 fevriye nan abitasyon vòb yo nan tibwa tout moun tande Marie Louise Gauthier kap di li resevwa lòd depatreman deta pou lal touye prezidan. Eske FBI mare blan depatman deta sa ki bay lòd touye prezidan? Yo poko mare l, nou poko konn kiyès li ye. Gen dwa gen youn, gen dwa gen plizyè. Lè w al sou kont twitè John Joel Joseph 6 fevriye 2021, li di w tou li resevwa lòd depateman deta pou l touye prezidan. Kiyès nan depatman deta yo poko ban nou blan sa yo? Lè koulye a Entriago, Veintemilla, Pretel avèk Bergman pale, yo di w si yo pa t jwenn garanti nan Depatman Deta, yo pa ta pral antre nan operasyon pou touye prezidan an. Fò yo ban m tout blan, FBI poko mare tout blan sa yo k nan Depateman Deta ki bay lòd al tiye prezidan lakay mwen. Men bagay ki pi grav la, sè ke Prezidan Biden avèk Sekretè Deta Blinken, te pran pozisyon piblik kote yo menm yo di y ap sipòte prezidan nou jiska fen manda l 7 fevriye 2022. Sa vle di moun sa yo nan Depatman Deta a ki patisipe nan touye prezidan an, yo an kontak avèk yon gwo blan jiska prezan pèsonn pa ka site non l, ki bay lòd touye prezidan an. Kiyès gwo blan sa a ki kache dèyè moun Depatman Deta yo? Toujou pou fè ankèt FBI la avanse, li sou YouTube, tout moun ka al gade l. Gade Congressional Hearing on Haiti, March 12, 2021, sa vle di temwanyaj ki te fè devan Kongrè ameriken an, ki disponib sou YouTube, le 12 mas 2021, kat mwa anvan yo touye prezidan an. Anbasadèz amerikèn nan, Palmela White, devan Kongrè ameriken an, li di konsa ke fòk yo mete prezidan an de kote, pratikman elimine l. Ranplase l pa premye minis. Li gentan gen non premye minis. Kijan fè FBI poko mare madan Palmela White? Oubyen kesyone madan Palmela White? E a kiyès madan Palmela White te an kontak kòm gwo blan ki di l antre nan sa a? Koulye a ou te wè nan yon ti televizyon amerikèn kote yo ap te eksplike w ke. Yon repòtè blan t ap eksplike w ke yo menm yo dekouvri ke Depatman Deta bay lòd san Prezidan Biden ak Sekretè Deta pa okouran. Koulye a, yo rele sa, Ozetazini, Deep State. Sa vle di yon seri de moun ki andeyò Leta a, k ap travay ak moun Depatman Deta, ki travay avèk Arcangel Bretelle ki t ap travay nan FBI, ki travay avèk Rodolphe Jaar ki t ap travay pou DEA pou tiye Prezidan lakay nou. Ki moun sa yo ki nan FBI, ki nan DEA, ki nan Depatman Deta ki touye Prezidan nou, San prezidan ameriken an pa okouran, san sekretè deta ameriken an pa okouran. Koulye a, non gwo blan ki dèyè tout moun sa yo pa ka jwenn ni. Se kòmsi y ap eseye kache non gwo blan an. Gwo reken blan k dèyè touye prezidan nou an, kiyès li ye? Donk nou menm, se ti pa ti pa n ap rive sou blan an wi. Blan an konprann li t ap fin ti yon ti nèg nwè epi match la fini. E pa vre! Match sa a poko prèt pou fini la. Lwen de la. Koulye a se se se toujou deyò peyi a ke nou ye kòm blan. Madan Lalime, vi kapasite entelijans Nasyon Zini an Ayiti, li pa ka pa o kouran ke yo ta pral tiye prezidan. Alèz. Donk jounen jodi a, menm jan Ozetazini, lè gen yon diplomat ki fè yon aksidan machin, yo retire iminite diplomatik li Pou lajistis ka poze l kesyon, fòk Nasyonzini retire iminite diplomatik Madan Lalim pou ke FBI avèk lajistis peyi Dayiti kesyone l sou enplikasyon l nan touye prezidan Gonzalo Castillo, kandida a la prezidans dominiken ki bay avyon ki transpòte sòlda Kolonbi k pral touye prezidan an Ayiti yo. Fòk y arete l pou yo kesyone li enplikasyon l nan touye prezidan. Sa se sou blan yo. Koulye a andedan peyi a, ke l nan dosye koripsyon, ke l nan dosye asasina prezidan an, ke l nan dosye gang yo, toutotan Ariel la, se blokaj k ap fèt. Paske an 20 mwa, se Ariel ki nonmen 7 moun ki nan CSPJ, se Ariel ki nonmen 11 jij ilegalman nan kou de kasasyon. Paske lalwa di, konstitisyon an di, lè w ap nonmen moun nan kou de kasasyon, se sèlman yon prezidan konstitisyonèl Avèk yon sena konstitisyonèl ki ka mete moun nan kou de kasasyon. Ariel pa gen otorite konstitisyonèl pou mete moun nan kou de kasasyon. Se li k mete moun nan tribinal premye enstans, se li k nonmen jij k ap ankete sou asasina prezidan yo jij inite Walter Weusel Vorthe. Se menm jij sa a yo bay responsabilite blanchi Berto Dorcé, avoka Dimitri Vorbe te mete minis jistis lan, ke yo te kenbe nan trafik zam nan. Donk o nivo entèn nou konnen ke. Asasen yo gen kontwòl pouvwa egzekitif lan, lè Boulos, lè Vob, Jean Marie Vob, Dimitri Vob, Reginald Boulos ki patisipe nan touye prezidan an, lè Mateli ki patisipe nan touye prezidan an, lè Ariel Henry nan ki nan inite ki nan touye prezidan an, nèg sa yo kontwole ni pouvwa egzekitif lan ni pouvwa jidisyè a. Se pou sa, dosye ULCC fè, kote yo montre gen 5 Boulos k ap piye ULCC, gen tan palemantè ki nan koripsyon. Bagay sa yo pa pral okenn kote. Paske pouvwa jidisyè a E pouvwa lejislatif la nan men asasen yo? Se sa bilan an ye wi menn. Ok bilan kòm ou dil ke sou dosye boulos nan ulcc mentnan tout dosye sa yo ki parèt la Stanley moun sa yo to ou ta otomatikman fòk yo parèt devan lajistis pou koripsyon anndan peyi a. Non e pou sa ke se pou sa ke e. Toutotan ou pa gen chanjman de lidèchip nan tèt Leta a, otomatimman ke w gen yon lidèchip menm jan al Salvadò, yon lidèchip ki pa melanje nan gang, ki pa nan koripsyon, ki pa nan rans, ou pral netwaye pouvwa jidisyè a jan yo fè l nan peyi Salvadò kote yo revoke 80 pousan nan jij yo. Epi lè sa a. Ou pral mache sou nèg ki touye prezidan, fanm ki touye prezidan, nèg a fanm ki nan koripsyon, ki nan piye leta toupatou, ki nan move zafè, lè sa a, lajistis ap ka mache sou yo, men koulya a, avèk kontwòl ke yo gen pouvwa sou pouvwa jidisyè e pouvwa egzekitif lan, nèg y ap fè obstriksyon e blokaj enstitisyonèl. Se pou sa, mwen pa konn kilè non, m di w gen yon konfwontasyon k pral fèt yon kote. Jan, sa nèg y ap fè pèp la la, an matyè dorè, An matyè de fè san pèp la koule, jan ap maspinen pèp la, gon kote pral gon leve kanpe. Sa a pa ka kenbe. E 300 moun ki pran 12 milyon moun an otaj. Bagay la pa ka kontinye konsa. Ok, men m ap gade ke nou konnen ke sitou gen de anons ki fèt tou, kote ke nou anpil anons ki fèt, ki di ke le premye minis Justin Trudeau li pa kapab ap ankouraje Ariel Henry anndan peyi Dayiti kòm en kriminèl. Men pa kont, ivè a gen pou l fini paske fòk e ebyen gen pye ki desann atè. Fòk e nou menm Ariel Henry li pa anndan peyi a e nou pa vle Ariel Henry anndan peyi a e nou menm lan entènasyonal la fòk nou mete pye nou atè lan entènasyonal la. Men le premye minis Justin Trudeau li sòti li fè konnen ke peyi Kanada se yon peyi de pè, se yon peyi de lwa, se yon peyi ki sipoze respekte lalwa. Men kòman ke w twouve ke Justin Trudeau rekonèt ke peyi lakay li fòk gen laplè, lapè ladan l, fò ke met nan moun kapab mache nòmal, men an Ayiti l ap ankouraje yon kriminèl kòman w wè sa? Paske misye raciste. Gade sa misye fè pou blan parèy li an Ikrèn. Wi. Li fè blan parèy li an Ikrèn kado 350 blende, li voye 300 milyon dola ameriken tout kalite zam ba yo. Li ba yo 500 milyon dola ameriken èd ekonomik e sosyal. Ki sa l fè avèk nou an 20 mwa? Nou bezwen 2 elikoptè Black Hawk li pa ban nou l. Nou bezwen 2 elikoptè ACIS li pa ban nou l. Nou bezwen yon dwòn li pa li pa ka ban nou l. Nou bezwen apeprè 5 a 10 cha daso l pa ban nou l. Nou bezwen kèk mitrayèt spesyal avèk RPG epi linèt ki pèmèt ou wè nan fènwa lè w ap opere, tankou se lajounen, li pa ban nou l. Misye konn egzakteman kisa pou l ban nou pou lame nou kraze gang yo san nou pa bezwen entèvansyon militè blan. Donk rezon an poukisa l pa vle ban nou l e de rezon. Se swa misye rasis kòm se yon nèg jounalis lakay li kenbe l 3 fwa nan pentire figi l an nwa. Lè blan pentire fini figi l an nwa se yon blan rasis an jeneral. Se blan rasis an jeneral ki fè sa pou denigo Kòmsi ou son makak ou son goril ou pa moun tout bon. Yo kenbel lakay li kap pentire figil an nwa pou denigre moun nwa. Donk se swa misye rasis oubyen misye fè pati de blan globalis kowonpi kote kò gwoup la te fèt Kanada ki bezwen vin vòlè 400 milya de dola ameriken ke nou gen anba tè peyi Dayiti. Nou gen kwiv, nou gen boksit, nou gen lò, nou gen iridyòm. Nou gen tè ra, nou gen gaz natirèl. Sa vle di sa k anba tè peyi Dayiti a kòm richès, sa l vo a n ka pi bèl ke Dibay. Èske se sa a nèg yo bezwen vin vòlè nan men nou? Bon pa bliye ke Kanada te vòlè 4 milya de dola ameriken boksit nan Miragwàn, yo pa t kite anyen pou nou ladan l. Yo te kite yon katastwòf anviwònmantal nan Miragwàn. Kanada te jwenn de vye kontra lò kowonpi an 2010, se paleman k te revoke kontra kowonpi yo pa yon rezolisyon an 2012. Koulye a, si m siyen pandan 19 mwa, li konn egzakteman ki sa pou l bay lame a, lapolis nou pou l kraze gang yo, elikoptè elatriye, l pa ban nou lan 19 mwa. Se yon pakèt vire monte desann, ou konn sa m vle di w lan. Ou wè menm anbasadè nan ki nan ki sòs fanm anbasadè tonbe, ou wè sa m vle di w lan. Donk, ou dwe poze w kesyon sou ki sa k ap pase Kanada. Nan ki jwèt koken ke yo ye avèk nou? Sèt egzakteman, paske prezantman tou pa bliye ke sitiyasyon Kanada, Stanley, kote ke yo voye bato sou lamè a an pansan ke yo ta pral ede Ayiti, anpil moun yo gentan ap fè fè lòbi, enben sou rezo a. Non monchè, voye bato a li fè pati don konplo dansyen koloni Wayomini, ansyen koloni Wayomini yo ki se Kanada, ki se Bahamas, ki se Jamayik ki te fè pati de Comolwealth. Yo gon ti konplo nan caricom nan ki ap monte kont Ayiti. Menm jan lè Ayiti te fin libere tout peyi Amerik Latin yo, epi lè yo ta pral monte OEA, yo pa t envite nou. Se menm jan jodi a, peyi ki ansyen koloni Wayom Ini yo, y ap fè yon konplo kont Ayiti anndan caricom. Wi, men se. Pa gen anyen de nouvo la a non. Wi, c'est exactement. Men osi, lè n ap gade sitiyasyon an ann Ayiti la, Lucas, nou konstate ke nou wè ke. entènasyonal la yo griyen dan sou nou anpil e nou vin konstate tou nou Non, yo pa griyen dan. Sa vle di ke nèg yo te panse ke yo t ap touye prezidan an epi ti match la t ap fini de mwa aprè. Nou t ap bliye afè touye prezidan epi nèg yo pral regle vòlè yo bezwen vòlè anba tè nan peyi Dayiti. Depi 20 mwa la a nou kenbe nèg yo. Menm nan nan Nasyonzini n ap mande Antonio Guterres, Leta ayisyen voye 2 lèt ba ou. youn 19 out youn padon youn 19 jiyè youn 3 out 2021, yo mande w mete yon tribinal spesyal pou ankete sou asasina prezidan an menm jan Nasyon Zini te fè l o Liban pou Rafik Ariri, poukisa w pa janm fè l? Menm vye caricom nan kote nèg y ap fè konplo ladan l lan, Leta ayisyen te voye yon lèt ba yo tou le 4 out 2021 ki te mande yo kore Mizanplas tribinal spesyal la pou ankete sou asasina. Yo tout nan koken avèk nou. Sa vle di yo konn kiyès ki fè krim nan. Egzakteman, pase lè y al konstate, yo gade, yo wè gen 2 gwo bra dèyè krim sa ki fèt lan. W ap gade 2, vrèman, kote ke, ebyen, Justin Trudeau, e pa ti machin blende, e pa ti, e pa ti blende ke l voye. Èske w imajine w Busta? Wi. Trudeau voye 350 blende fè Ukraine kado. Kado. Nou menm nou peye 12 milyon pou blende nou sou prezidan Jovenel Moise, Trudeau bloke yo jiskaske yo touye prezidan Jovenel Moise, koulye a lè yo fin touye prezidan Jovenel Moise, blende sa yo ke nou peye a e pa bon blende ke yo voye ban nou, se blende pèpè pandan ke pou blan parèy yo, moun nwa peyi Dayiti pa ka jwenn bon jan blende, men blan parèy yo an Ukraine yo voye 350 blende santi bon, bon bagay. Pandan ke nou menm nou peye. Se sa pi gwo pwoblèm nan. Ou konprann men? Nou menm nou peye men apre sa menm yo menm nan. Mwen menm pi gwo sa ke nou menm nou vin konstate la Stanley, nou se yon pèp kòmsi ki pa t janm konprann sa ki ta konn ap pase an Ayiti an. Kòman ke w kapab wè. Ah monchè, ban m yon bagay. Wi. Eritaj Tousen Louvèti, Desalin, Kabwa Lamò, Anri Kristòf kite pou nou, ti mach sa a yo. avèk blan koken abitye jwe yo menn. Byen antandi, nèg kreyòl yo, nou menm nèg nwè a fanm nwè bosal yo, depi epòk de la koloni an pasan pa lendepandans, nou ka jwe ti match sa yo avèk blan yo. Se nèg, nèg kreyòl yo ki toujou trèt e k ap ban nou kou avèk blan pou nou fè atansyon a yo menm. Men ti match sa yo nou ka jwe yo men. Non nou ka jwe yo men non sa se pa anyen sa yo ye pou nou men sa ke mwen mwen vle diw la la Luca mentnan nou pat konnen koman peyi a tap dirije nou pap bay tèt nou manti pase nou te toujou wè ke nou se yon pèp nou wè Ayiti pap avanse pa gen anyen kan Ayiti nou vin konstate ke nou vin wè mentnan se menm entènasyonal la kap chwazi moun mete lakay nou e se menm yo menm kap fè lòbi lan radyo kap fè radyo di ke Ayiti pa bon. Ayiti pap fonksyone. E la menm nan. Men sa w di a, sa w di a kòrèk. Gade, gade konplo a. Se dimansyon konplo a ke w ap eksplike la. Wi. Se pa pa aksidan ke oligak yo a Ariel, Andre Michel voye gang al atake Solino. Egzakteman. Se pou ke jounal, radyo ka dekri yon sitiyasyon de panik pou jistifye yon entèvansyon militè e fòse yon entèvansyon militè blan ke peyi a pa bezwen. Nou konnen dènye entèvansyon militè ke nèg yo te fè an, an, ki te dire 13 zan, an 2004, son katastwòf ke l te ye, avèk kolera k touye 11 mil moun, yo fè kadejak sou timoun, sou gason e sou fanm. E pou sa nou pa vle entèvansyon militè a, nou bezwen zam pou nou kraze gang yo. Donk, lefè ke nèg yo alye avèk yon premye minis ki enplike nan touye prezidan, yon premye minis ki nan gang, yon minis de la jistis ki nan gang, yon minis de lenteryè ki nan gang, yon sekretè jeneral palè nasyonal ki nan gang, montre jwèt koken an aklè. Men, kòman ke w kapab wè ke, non men, seryezman. E Trudeau pèdi anpil plim isi o Kanada nan moman ke n ap pale la, medam, mesye. Pou n ap gade Justin Trudeau k ap sere lamen avèk Ariel Henry, men pa kont l ap goumen lakay li, li di w, lakay li se yon peyi de pè, lakay li fòk li fè respekte tout sa ki pa bon, ti tout vyolans. Monchè, Gade, depi jounalis lakay li, jounalis kanadyen kenbe l 3 fwa nan pentire figi l an nwa pou denigre moun nwa kòm si nou menm nou pa moun tout bon, se goril, se makak nou ye, ou wè son blan rasis ki pa vle bay peyi kapasite, peyi Dayiti kapasite pou l defann tèt li. On blan rasis k ap fonksyone la. M pa atann mwen anyen de yon blan rasis fren. Mwen kapab di w, sa bay anpil tèt fè mal. de voir une telle chose comme ça. Nenpòt ayisyen gen dwa monte sou Google make Justin Trudeau blackface. Imajine w san ap koule nan peyi a depi 20 mwa, epi Kanada di ke l vle ede nou, ti elikoptè yo pou l ban nou li pa ban nou yo, ti cha daso pou l ban nou yo li pa ban nou yo. Ti mitrayèt spesyal RPG pou l ban nou l pa ban nou yo. Linèt spesyal ki pou pèmèt wè la lame avèk la polis wè tankou lajounen nan fè nwa l pa ba yo. Blan pa vle yo kraze gang yo menn. Blan dakò a san pèp la k ap koule menn. Sa fè mal.